Voila nou la se karitas ki yap piye yo pran farin yo pran diri yo pran pwa yo pran kaye yo pran plim yo pran matla yo pran chèz yo pran pòt vrèman tout sa yo jwenn yo pote ale nan gonayiv. Bon antouka map mande nou pataje pou pèmèt ke plis moun gen aksè a videyo sila. La nou nan Gonayiv, la kote gen yon sèn de piyaj kap fèt nan Caritas. Karitas ki li menm nan Gonayiv enben la yo pote ale tout sa yo jwenn sou pasaj yo dra, farin, kaye, matla, diri, klimatizè e menm tank gaz, vreman tout bagay, tout bagay, tout sa yo jwenn. Yo pote ale. Si nou wè imaj la yon ti jan pa twò kòrèk, se paske m pa vle ke yo wè ke m ap filme. M kenbe telefòn nan yon jan pou pèmèt ke nou gen aksè a imaj yo. Donk, se Lexidor TV ki an dirèk depi lavil de Gonayiv ki ap fè nou viv la a, sèn de piyaj sa a. Fò n di, manifestasyon an te sòti depi byen bonè nan maten. Yo te anpil, men sou chak kote yo pase, sou pasaj yo, yo erije de barikad, jiskaske yo rive la a, yo vin kase Karitas kote y ap pote ale tout sa yo jwenn, menm fè, n ap gade fè, chèz. Se tout bagay, se tout bagay, vrèman, tout sa ou jwenn, gen yon moun ki pran dèlko, pa egzanp, nan gade yon doum kap vini la, gen yon televizyon, katon, gen lwil, gen pwa, vrèman tout bagay. Wè, tout bagay. An nan vil, yo pa ki tan yon menm? Gen machin gen manje anndan la. Yo kase l. Vwala, sa vle di jan w tande l lan. Sitiyasyon difisil la. Men men men pou jiska kou prezan. Ti kouri nou ta kite wè, nou te wè ka fèt yo, m te panse se lapolis, men nou la nou devan karitas lan la, pa gen prezans polisyè, se chak moun, chak goup ki ale, yo voye yon lòt goup vini, vin pran, wè ekjèp la, wè goup sa se pran l pral pran pal. Wè, men pa genyen vreman pou prezans polisye a. Eh, pa genyen vreman prezans polisye a, paske talè an te wè ti kouri a, an te panse se te la polis. Eh, men lè nou avanse pi pre, nou rann nou kont, pa genyen eh, la polis ki la, pa genyen prezans polisye a. Se, eh, gen anpil lòt sitwayen ki kanpe ap swiv, menm jan ak nou ki kanpe sou twotwa a, k ap swiv. Sèn depiyaj sila, pa egzanp, gade yon dam la k ap vini ak yon matla sou tèt li, pi atè l met sandal li nan pye li, epi l ap pote matla. Vwala. L ap pran matla. L ap pran matla. Genyen ki pran chèz. Se la sitiyasyon. Kite m envite w abone ak Lexidor TV sou YouTube. E swiv nou sou Facebook. Ale sou YouTube ekri Lexidor TV, wap gen aksè ak tout sa nap fè ansanm de fòmasyon, y a des emissions de formation sur le droit que nous fè et d'autres emissions kap gen pou vini. Par exemple, wè la a. Se a tò ke moun yo ap site avèk La a gen sitwayen ki avèti nou pou n pa ta filme, pou n pa kite. Wè nou men se bon se bon se yon konsèy paske lè jan daksyon sa yo ap fèt okenn moun pa ta renmen ke yo filme figi yo konprann okenn moun pa ta renmen yo filme figi yo donk nou pran le risk pou pèmèt ke ou menm ou wè sa kap fèt la nan vil Gonayiv gen yon bagay ki trè enpòtan pou nou raple nan pale nou fè avèk de moun. Yo di nou ke moun Gonayiv gen lontan y ap manifeste pasifikman, yo pa janm tande yo. E fwa sa a, yo deside pran yon lòt faz, yon lòt faz nan mouvman an kote yo rantre nan piyaj, nan dechoukaj. La a. Genyen yon fri, bon sa son frijidè kap vini la. Yon katon ki trè lou ke yap trennen. Yo pran pano solè, yo pran batri. Vrèman sitiyasyon an se sa li ye. E gen tout kouch hein. Jan di la gen tout kouch nan dechoukaj lan. Gen tout kouch. Timoun, jèn moun, granmoun. Anben yo ap patisipe. Pa egzanp la wè yon timoun avèk yon katon sou tèt li. Jèn gason. Donk, se la sitiyasyon. Alò, jan m t ap di l, li enpòtan pou abòne a Lexidor TV. E, paske nou se televizyon ki pi pre w la. Ki ap kenbe w enfòme. La a gen yon ekip pou, gen kivèt. La a. Yo pran miwa, yo pran bonm, yo pran chodyè, yo pran tout bagay nèt. Vreman tout bagay. Alò zanmi ki di retire menm nan, fò ta wè nan ki sitiyasyon ke m ap filme an. Se paske m pa fè l a viv wa pou pèmèt ke ou kapab gen imaj yo, pou pèmèt ke yo pa wè tou si m ap filme. Paske si yo wè m ap filme la, li ka difisil pou mwen. Ou konprann? Donk mwen oblije kenbe telefòn nan yon jan pou yo pa sispèk ke m ap filme. Byenke gen moun ki wè sa, ki di m pa kontinye fè l paske si gen de moun si yo wè m li kapab difisil. Bon, vwala. Se m pa fè l nan yon objektif pou m koze prejidis a de moun men se jis pou nou menm ki ap swiv Lexibert TV n kapab Sitou sila yo k ap viv aletranje kapab gen yon ide de sa k ap pase la a nan peyi a an jeneral, men aktyèlman nan vil Gonayiv an patikilye. E touswit aprè desizyon otorite yo pran pou moute pri gaz la, gen fanm ansent la tou. Enben, sitiyasyon an li menm li konplike atravè tout peyi a. Nan vil Okay, nan vil Okap, Nan Jeremi, nou wè sitiyasyon an, m pa bezwen pale nou de Pòtoprens, la kote de sèn de piyaj te kòmanse fèt, notamman kay André Michel kote yo boule yon machin nan lakou a, m pa konnen si yo te rantre anndan kay la, men enfòmasyon yo fè kwè ke yo te tounen nan lasware pou te kapab rantre anndan kay la. Ebyen, sèt ensi, sèt ensi, atravè tou le peyi. E jiskisi poko genyen anyen ki di bò kote otorite yo se yo kanpe tenn fas pa rapò ak desizyon yo pran an se adelante adelante adelante yo kanpe tenn fas sou desizyon yo yo pa deside tounen sou li paske lè nap gade yon ansanm dentèvansyon ke yon ansanm de minis ap fè, enben ou rann ou kont ke se lwil, notamman minis komès lan, ou gen enpresyon se lwil ke y ap mete sou dife a olye ke yo apeze sitiyasyon an. Fe la nou nan Karitas nan Gonayiv kote vreman sitiyasyon an gen yon sèn de piyaj. Antouka m ap mande w pou pataje live lan, pataje. Pou pèmèt ke plis moun gen aksè ak enfòmasyon sila a, plis moun gen aksè ak sa k ap fèt la jodi a. Wala. E n ap gade la a, sa se yon sak pitimi. A jodi gen tout bagay anndan an. Gen tout bagay. Gen tout bagay, gen diri, gen pitimi, gen pwa, gen sik. Wè, gen kabann yo pran, gen chèz yo pran. Men ap mande, e, ki sa yo tap fè avèk tout euh, bagay sa yo? Gen de bagay nou wè la ki pouri. Men la nou yon lòt kouri. Nou yon kouri, ta sanble se lapolis. Eske se lapolis, nou pa konnen. Men tanzantan, tanzantan gon ti kouri, tanzantan gon ti kouri k ap fèt pou. Men se biza ke depi anviwon, pa konnen nou gen preske, preske, preske inèd tan, en nou gen preske inèd tan la, nou pa wè lapolis, sa parèt biza, sa tap etonem ke yo pa okouran de sa kap fèt la, sa tap vreman etonem ke lapolis pa okouran de sa kap fèt la. Paske nou pa vreman wè yon prezans polisye la. Gade koulè. Bon. Alò e sa m toujou ap di nan emisyon Maten Deba, pa kite ke popilasyon an rive nan nivo ekstrèm. E malgre le fè ke n toujou ap di sa, okenn desizyon pa janm pran pou anpeche sa. Se lè n rive nan nivo ekstrèm nan l ap difisil pou n tounen dèyè. L ap difisil, vrèman difisil pou n tounen dèyè. Nou wè sa k rive avèk kesyon gang yo nan peyi a. An n pran ti bwa Granravin ki te konn ap goumen anlè a epi tèlman gen lese ale yo pran lari a. Yo pran lari an, anyen pa fèt. Enben, yo etann yo nan lari a kounye a, yo pran dezò nan zòn, yo pran Fontamara, y ale. Donk, sètadi yo jiskaske yo.